Bon brèf, m te vle presize ke avan video a kòmanse gen kote nan video a volim lan monte gen kote li desann, se paske mwen fenk achte yon mikro but mwen poko two kontwole gen gen mikro sa koz ansyen mikro m nan mwen te kontwole gen an men sa but mwen poko ka two kontwole l but nap konnen sa nan pwochèn video but sa m konsidere video sa kòm yon tès e Ann ale pou videyo a. Jodi a mwen pote yon videyo pou nou sou yon istwa ke anpil chanèl YouTube ap pale de li. Map pwofite di nou ke mwen deside debite avèk yon nouvo playlist sou chanèl la ki rele Hide. Mwen swete ke nap apresye l paske nap jwenn anpil videyo sou li, nap jwenn istwa ki kache nan TikTok, YouTube, Tinder avèk anpil lòt aplikasyon ankò. Yon streamer tiye mennaj li ki ansent nan yon live pou yon super chat. Mil dola, Jodi a nou pral pale de istwa Valentina Grigorieva ki mouri nan yon live YouTube pou mil dola. Yon istwa ki pase nan yon live ki vrèman terib, ann ale jodi a pou yon nouvo videyo. gwo kou lap fè seri de prank twò ekstrèm pandan ke li ansent lan. Mwen pral mete kèk ekstrè video pou nou, mwen pap mete sa gen twòp vyolans yo pou enpeche YouTube bani chanèl la. Jan nou sot wèl nan ekstrè video sa yo a, Tescifleury toujou vyolan ak Valentina, gen anpil ekstrè video kote lap maltretel, mwen pa vle mete yo pou evite pwoblèm ak yo. YouTube. Gen video kote lap flite pwav nan jel e se yon bagay ki vrèman vrèman douloureux. Tou fè w ta bezwen konn sa Valentina te santi jis pou yon sitwon koupe l epi lage l nan je l. Sa ki pwal koz ke Stesrifley pwal tiye Valentina se yon jwèt yo toujou ap fè nan live yo pou lajan. Se yon jwèt trè senp. Lè yon abone fè yon don li ka di Stesrifley fè yon bagay pou don an. Mwen pral ba w yon egzanp trè senp, tankou mwen ka fè yon don pou 100 dola epi m di bay mennaj ou yon gwo kalòt, se stil de jwèt sa yo yo fè nan live la pou don an, e se akoz de jwèt sa ke Valentina pwal pèdi lavi l. Se konsa bagay a nan chak live, fè yon don epi di Stace Reeflay fè Valentina yon move aksyon. Jou Valentina pwal mouri a, mwen panse ke si yo pat fè live la, Valentina te ka toujou vivan oubyen l te ka mouri nan demen maten. Akon pòt tou 2 moun yo avan live la kòmanse gen lèw te gentan bwè pandan live la lanse tou 2 moun yo te sou lespri Fleury te gentan ap frape Valentina Valentina te rale kouto sou li. Yon super chat ki pral fè stesrifley siye Valentina Mildo gen yon abone ki pral fè yon don de 1000 dola e se don sa ki pral koz lanmò Valentina Grigorieva janm te di nan kòmansman an depi ou fè yon don ou gen dwa mande fè Valentina yon move aksyon e abone sa kisal te mande li di fèm pa wè madanm ou la ankò fèl soti la met fèm pa wèl la mwen menm pèsonèlman mwen panse ke starsrisfley pran mesaj la nan yon move sans paske yon abone patap janm mande pou yo fè yon fanm yon bagay konsa. Mwen pale, li kòmanse frape Valentina pandan ke li tou ansent lan, jan mwen te di l depi nan kòmansman. Li pran l, li fèmen l deyò sou yon balkon kote ke li pa ka fè ni a goch, ni a dwat. Se an Risi le 4 desanm 2020, li fè frèt, nèj ap tonbe e se sa ki pral koz lanmò Valentina. Apre ke li fin mete Valentina deyò a nan fredi a, li fèmen rido l, li lòk pòt la, li chita, li kontinye live li. Moun nan live la tonbe pa l anpil, poukisa li fè sa, li di nou. Nou mèt kalme nou, li pap gen anyen tout bagay sou kontwol. Valentina fè plizyè minit ap frape pòt la, misye chita kè kalm tankou pa gen anyen kap pase. Aprè kèk minit pòt la sispann frape, li pa tande vwa Valentina ankò, se lè sa misye di, mwen pa tandel ankò banm al gade sak pase. Lè li ivwè pòt la, li wè Valentina kouche atè a, li ralel mete andan, lè sa li deja two ta, Valentina gentan mouri. Misye ap souke tèt Valentina pou l wè si l ta leve, men Valentina deja mouri, li p ap leve ankò. Li leve Valentina atè a, li mete l sou yon kanape ki te dèyè do l, mande moun yo ki nan live la kisa pou l fè, li pa konn sa pou l fè ankò, misye chita, li kontinye live la, Pia kouche akote l, tout moun ap gade Pia ki mouri, misye chita, l ap kriye nan live la, akote kò mennaj li ki mouri tou ansent, li kontinye live la, li rele anbilans pou vin gade. Pa ezite di m nan kòmantè a sa w te panse sou istwa a, èske w te konnen l deja e èske w renmen nouvo ide a ki se Hide ki sinifi kache, tout istwa ki sou entènèt la kache m ap revele w yo sou chanèl sa. Yon gwo pous ble, abone a chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an, n ap wè ankò nan yon lòt videyo.